Chak jou k pase, nou wè mond lan l ap degrengole. Sa vle di, yon papa avèk yon manman ki te gen yon sansiblite semèn pase, ebyen jodi a li pa genyen l ankò. Nan dènye jou sa yo, nou wè sa k ap fè aktyalite, se papa k ap touye pitit. Lontan, se te manman ki te konn jete pitit. Mama w konn fin akouche la a, san moun pa konnen, li fè yon sa k rele antèman prive. Sa vle di se li menm sèlman k al antere timoun sa a. Si nan demen, devèn pou li, ebyen yon moun gen dwa pase, y al soti sou kadav la. Men jounen jodi a, mesye yo pa bay medam yo chans sa a. Se mesye yo kap touye timoun kounya. Bagay yo vire. Ebyen fòm di nou nan moman an gen yon papa ki touye 2 pitit li. Ou pral gen detay sou non papa sa a, sou timoun sa yo, sou kòman li fè arive tante touye yo, malerezman gen yonn ki mouri kanmenm. E nan ki komin, nan ki depatman zak sa a komèt? Ebyen sa k fè m di w rete la pou w swiv tout emisyon an. Yon lòt kote nou genyen pou nou pale w de yon tantativ de kidnaping ke lapolis arive stope. Malerezman genyen nan bandi yo oubyen nan kidnapè yo ki pa mouri. Erezman, gen yonn ki bwè dlo bouch li. An nou mete dipwen pou lapolis. Paske travay la se konsa l dwe fèt. Bagay kesyon nèg ap arete kidnapè yo, apre sa, de twa jou ou tande kidnapè a nan lari a, mesye, sa se legen nan beny nèg yo. Sèl kidnapè m wè ki fon bon tan nan prizon, se mesye yo, m ap pale de Brandt. Brandt se sèl kidnapè ke tout moun konnen k fè tout tan sa nan prizon. Bon, yon moun ka di Yonyon men, sa k fè m pap di Yonyon ki se nimewo 1 baz 400 mawozo, se paske a lepòk Yonyon poko, plèn nan potko gen kidnaping. Si te gen, te gen kèk ti kou k ta fèt an kachèt. Men, kidnaping lan pat gen ekstansyon sa li gen la. Ebyen, nou, se 2 sijè sa yo nou pral pale w de yo sou tantativ de kidnaping sa a ke lapolis stope epi sou papa sa a Ho Bondye! ki oblije aji konsa pou l gade kòman l ka ekstèmine lavi 2 pitit li. Medam mesye bonjou si se nan maten bonswa si se nan apre midi men sa depan de lè oubyen rejyon wap swiv nou nan moman an ebyen sil maten pou ou bonjou sil apre midi pou ou bonswa mèsi nou kontan gen yon kòm moun kap tande nou mèsi si w ta abone deja men si w potko fè sa se paw peche ou ka toujou fè sa Abòne, kòmante, like, mande yon fanmi, yon zanmi abòne avèk nou tou. Se sèl mwayen nou kapab devlope kominote nou an. Si w sou YouTube, ou sou Odit. Si w sou Facebook, ou sou Bon News. Gade kòman ou kapab Ebyen pataje chak grenn kontni ke nou pote paske nou fè anpil sakrifis pou n jwenn enfòmasyon pou n pataje avè w. Rapid n ap rantre nan sijè prensipal nou. Jounen jodi a sou lalu ebyen ou menm ki te monte sou Facebook oubyen YouTube ou te kapab wè kòman twal la te anflame sa vle di te gen anpil aktyalite sou rezo yo. Men, anpil moun tap pale de tantativ de kidnaping ke lapolis stope sou lari a. Ebyen fòm di nou, mesye sa yo tap sot gade kòman yo te ka leve yon sitwayen pou yo ale avèl. Erezman pou sitwayen an, malerezman pou mesye sa yo, lapolis te sou kou. Ebyen sa w tande a, lapolis brake ak nèg yo, rive gade kòman l ka mete dòmi nan je nèg yo sou wout lari a. gen yonn ki touche oubyen blese mòtèlman, erezman pou la repiblik. Avèk gwo fizi nan men wi mezanmi. Tèt chaje wi, gwo fizi nan men wi. Hum! Antouka se konsa lapolis ta rive mete dòmi nan je jèn gason sila. Men, pou nou antre nan dosye papa sa a ki rele Sony Casséus. Misye se yon jèn gason ki leve nan depatman Centre. Misye te genyen 2 pitit. Yon pitit fi. yon pitit gason. Misye leve, li pa mande lakwa ki nouvèl. Nou pa konnen ki espri k anime misye. Nou pa konnen ki kote l t al pran kèk pwen l pa peye. Nou pa konnen tou ki lanp yo limen dèyè misye. Misye pa wè de bagay pou l fè, se pran de timoun li yo ki se yon tifi, yon ti gason Epi, l al lage yo, o mon Dye, nan twalèt. Ou wè m ap di sa la a, m pa santi m moun, paske, kòm papa, m pa santi m nan po m pou m ap bay yon nouvèl sou yon papa ki pran de pitit li Kal lage nan tou twalèt. Pou janm renmen pitit pam pou mon papa gen kouraj pou l pran de pitit li lal lage nan tou twalèt. Malerezman tifi a pa rive viv ankò. Erezman pou ti gason an li ankò vivan. E l ap pran swen nan lopital nan Mibalè. Fò m di nou jèn gason sa k rele Sony Casséus la, apre ke jij depè Nixon Marcélus te vin fè konsta, yo te rive arete jèn gason sa ki se Sony Casséus Nan moman n ap pale a la, misye sou kontwòl lajistis. Malerezman, gen kèk bagay, yo oblije arete moun yo. Men sinon m t ap mande pou yo te voye jèn gason sa a al kontinye pwoteje pitit fi l nan menm kote l voye pitit fi a nan sejou dèmò. Paske si w touye pitit fi a, wou menm, paske sa w ap ofri moun nan, yo ta dwe ofri w li pou w wè ki gou sa genyen. Yo ta dwe voye misye menm kote ak pitit fi l la. Li koz jodi a pa egziste ankò. Malerezman, misye poko bay vrè rezon ki koz li pran tèl desizyon. Paske m pa konprann kòman yon papa fè gen 2 pitit! Pou pran yo, ou lage yo nan twou twalèt. Se grav. Sa pase nan lokalite ki rele Nan Jilbè a. Men fòk di nou, nan dènye moman sa oubyen nan semèn sa a, depatman sa a ki se depatman Sant, se depatman k ap fè aktyalite. Piske nou konnen, nan jou k sot pase yo la, mwen kwè jodi a ka fè 3 oubyen 4 jou, yo arete Lage 2 pitit li nan twalèt, malerezman, pitit fi a mouri, men pitit gason an rive viv. Nan moman an, nou nou pa an mezi pou nou jwenn kontak avèk madanm misye oubyen manman timoun yo pou nou konnen sa k te pase. Ki pwoblèm li te genyen ak misye? Pou ki rezon se timoun yo k oblije peye sa? Humm nou ta entèrese jwenn Nixon Casilus byen ke nou konnen nou pap ka jwenn li paske l sou kontwòl lajistis nan moman an, tout repons li gen pou l bay lap bay yo devan yon jij paske nou menm kòm journaliste nou pa jij depi moun nan deja sou kontwòl lajistis. Ebyen se lajistis kap fè travay li, men fi a nou entèrese. Yon moun ki gen kontwòl oubyen kontak fi a silvouplè gade kòman ou ka pataje l avèk nou. Ou mèt ekri nou sou paj la epi kite kontak fi a pou nou, sa ap fè nou dibyen. M vrèman. Debousole m vrèman santi m panike a chak fwa m sonje bagay sa pou yon papa ap touye 3 pitit li pou yon lòt ap pran 2 pitit li lage nan yon twalèt eyy tout papa kap tande m la m espere ke nou pran men nou renmen pitit nou ba yo lanmou tout manman tou konprann doulè a di pou nou nan moman men kouraj. Tout gason pa menm. Yon jou, tankou jodi a, papa sa a gen pou l regrete amò pou desizyon sa a ke l te pran jodi a ki se jedi 7 avril 2022 a. Li gen pou l regrete l kanmenm. Pa janm bat pou regrete anyen nan vi w. M ale, n ap kwaze talè pou yon lòt emisyon. Abone, pataje, kòmante.